Tivillakayhaiti.com nou kontan rejwenn ou ankò yn fwa e pou wè vizaj sa ebyen se nou e an chè e an os pou nou kontinye enfòmew sou sa kap pase nan peyi dayiti e nou pral fon kout pat nan depatman latibonit lan nan lyankou nan jan deni non savyen bagay yo grav ebyen medam e mesye video sa nou pote pou ou la nou pral fè ou tande kòman chèf gang Luckson aprè lanmò Odma kap dirije baz gran grif anndan savyen deklarasyon chòk towo sa fè ou pral sezi tande kòman misye avili majistra Ducamel nan lyankou ki nan konivans avèk yo baz gran grif e se misye menm Luckson. kap swen kap bay polisye yo manje ebyen jounen jodia majistra al monte radyo pou ap fè konnenl pa nan anyen avèk bandi ebyen Luckson sot nan silans li misye avili majistra misye mete tout koze deyòl menm konn vòlò siman moun epi vann majistra e se nan restoranl menm polisye yo manje ebyen se jodia la nou pral wè ki kantite deblozay ki genyen nan depatman. Nan Latibonit lan, lè ou genyen yon majistra ki nan konivans ak bandi, lò gon direktè depatmantal ki pa fin dwat, enben se rezon sa ki fè w wè jodi a la a, anviwon e doki 7 polisye pèdi lavi yo anba kout bal Luckson. Enben se paske anpil gwo chèf nan peyi a, nèg yo alye avèk baz gran grif anndan Savyen. Enben medam e mesye, majistra sa a ki li menm sòti nan silans li ki pale, ki bay anpil koze ebyen Luckson vin demanti e mete tout dosye deyò e Luckson sèmante si misye kontinye ap di li pa nan kòkòday avèk yo antanke bandi lap vin a rès dosye yo e lap kraze peyi a plat ak dosye sa yo e gen anpil moun kap tann pou dosye sa yo pran lari nou ta renmen pou majistra a kontinye ap vin nan radyo ap di ke li pa nan sesi li pa nan sela ak bandi yon fason pou Luckson ka mete tout koze yo deyò e lè sa. ebyen lajistis pral fè travay li pou yo mete majistra sa anba kòd poul ebyen bay tout detay sou lyezon li li genyen avèk gwoup gang sa nan ki enterè eske se paske pou fè kidnapin pou bal lajan oubyen tou se paske majistra fòk li gen pwoteksyon bandi ebyen nou mèdam se mesye nou pap pale twòp nou pral fò tande koze nou pral fò tande Luckson ki pral mete tout verite deyò rete konekte bòn ekout tout moun nap tounen. Ok bon Se konsa Bagay yo konplike lakay nou La sosyete Maten an m ri Pandan m pase sou Facebook Epi m tande General General Tiyouri kap pale Bon wè ti youri son nèg pou yo mete yon kote ou machin pa frape l ankò wi. Di e bay radyo a volum pou misye tande lap tande l alò m pa tande sa l pa ka pa tande tete èm si wè lap voye pwen sou pwen l pa ka ta bon m di w ti youri son ka misye ye wi a m pral esplike n poukisa. Gade sak pase la hier m vin se avèm misye al pran an se mwen mwen t lage dosye a hier majistra liankou an ki vini li vin lave tèt li medya bal pale etc epi lap lave tèt li misye te sipoze pale avèm hier. Sak pase la a. Ti youri se yon ka misye ye wi. Ah m pral explike n poukisa. Gade sak pase la a. Yè m vin se avè m misye al pran an se mwen mwen t lage dosye a yè. Majistra liankou an ki vini li vin lave tèt li. Medya ba l pale etsetera epi l ap lave tèt li. Misye te sipoze pale avèm yè. M pa pale a misye paske lè m tande misye m rann mwen kont ke misye pa yon nèg pou m al bay yon ora nan emisyon pa m nan. Paske se yon nèg k ap fè pwomosyon bandi. Ti Youri di ke youn nan rezon l fè yo ap atake misye se paske misye pral delege departemantal Latibonit. Bon wè peyi sa son peyi difisil bon ann di ke pou de vre yo ta pran misye vre pou voye l kòm delege depatmantal latibonit eben nou tou pouri latibonit nèt wi aa bon pandan m ap pale avè n la chèf gang e latibonit m tou prale m tou rantre la dwat chèf gang e savyen an avili majistra a. Eske n tande sa m di a? Chèf gang Savien an avili, imilye majistra a. M tou wè tete sa a, se yon tete moun pap konprann. Eben, pandan ou wè ke misye ap tante, m wè m tande misye pale nan plizyè medya, bay sa yo, kòmsi misye nèg, ti moun jan. Mwen m di w, Saw wèm ekri sou paj mwen an? Majistra Liancourt an ki se Ducarmel Mercy alyas Ti Kamo, mwen pale ak plizyè polisye t pas anba a ki di misye son vagabon, son malandren li ye, son nèg ki de mèch avèk gang yo anba a. E sa t fè yè m te di, si misye vle pale nan emisyon m nan la a, premye bagay pou l di mwen, se kisa Baz Africa devenu? Paske se menm baz sa a ki vin entegre Savyen, genyen ki ale nan baz nèt kokorat, kokorat san ras lotbò a, e se yo menm ki enplike nan kidnaping, se yo menm ki enplike nan vyòl, nan detounen kamyon, etsetera. Eben ekoute, pwiske polisye yo te pale, e misye kounya kap fè je chèch kal pran radyo pou netwaye tèt li gang nan avili l e gang nan avili l si nou kwè m manti tande tande chèf gang nan tande la sosyete ou di ou pa konn pran pa avè gang chouye di ou pa konn pran pa avè gang mwen chonje m vann ou 2 kamyon siman la jiskoun ya kòb yo nan men w poko janm peye m vann ou yon kamyon fè Kob yo nan menw la poko janm peyem kamo Sa e mwen menm Luckson kap pale avèw la Mwen menm Luckson kap pale avèw E pa pale mte ka pale non Men m oblije pale paske ou pale twòp tenten de mwen Gen bagay menm sil ta vin fèt pito ou ta relem Ade ou ta palem Ou ta relem Ade ou ta dim sa gen sa gen ou pa gen dwa al fè ni nonm sou radyo konsa E ou konnen nou te gen yon mo Depo siman ki fèmen jiska mentnan bò kay Magen nan ki poko ka ouvè a. Kisa koz li pa ouvè? Kisa koz li pa ouvè? M te konn vann ou siman ou te konn peye m. Apre m vin vann ou 2 kamyon siman yon kamyon fè, ou di w ap peye m lè w fin vann ou pa janm peye m. Ou pa janm peye m. Nan tout sa sa pa pwoblèm toujou m rete stil zanmi w nou toujou pale. Ou vin pale avè m ankò ou di afè bay polis yo ou di men sa gen men sa gen mouche pa gen pwoblèm ou ka tou toujou kite nèg yo soti sou lari a wi. Men, fòk m ka vwe patisipasyon pa m ale pou polisyon ka pou polisye yo ka manje. Mwen menm reskonsablite m di yo pa gen pwoblèm men men ka m sa pa anyen m ka tou vwe ti kòb ba ou mete pou bay nèg yo manje. Detanzantan m gon kòb m ap vwe ba ou detanzantan m gon kòb m ap vwe ba ou pou peye manje pou nèg yo. E jounen jodi a pou di wi ou pa konn pale avèk gang ou pa konn pale avèk gang. Kamo ban m di w mwen m p ap rive pi lwen avè w. M p ap rive pi lwen avè w si w pa vle pou m vè nou nèt. pou m pale tout dekrè ke mwen menm avè w nou te konn pale, tout konvèzasyon ke nou te konn pataje ansanm. Si w pa vle m pale yo, sispann site non m sou radyo tande frè. Sispann site non m sou radyo si w pa vle m bay tout verite ki genyen yo. E m byen kwè, moun ki pral tande diskou sa yo ap gentan konn vwa kiyès sa ye, vwa Luckson. Nimewo nan menm tout jan yo te konn pale ou vin rive depi yon lè prèske ou pa janm pran apèl mwen depi lè polis yo te fin tire sou sòlda m yo sou sòlda yo ki te soti deyò sòlda yo te soti yal yal regle aktivite yo polis yo tire sou yo depi la ou vin santi ou wont m ap rele ou pa janm pale men nimewo telefòn ou la tout jan nou konn pale ou wap di ba pa fè bagay sa ka bon monchè Eske mwen ka bay nimewo la? Mwen ka bay nimewo ou? Nimewo nou konn pale tout jounen nimewo ou? Mwen ka bay nimewo espesyalman? Kamo, nimewo se 37 94 50 88 Sa ret nan tèt mwen m pa li pa janm soti Mwen menm sa kèm pa ret nan fè nèg yo fizyo deja E paskem reflechi pou kòb mwen ou manje Pou kòb mwen ou dwe Pou kòb mwen ou dwe m ou poko janm peyem yo E jiska mentnan m te kontinye ap ba w kòb pi rèd ankò pou w te kontinye, pou w te ka bay polis yo manje jounen jodi a pou w ap di ou pa pran pa avèk gang. Sèlman m di w frè m, m di w sa deja. M di w sa deja, e moun Yankou ye, Yankou sa vye prèske se yon sèl. Prèske se yon sèl la li. Mwen menm paske m pa deside fè mal Lyankou ki fè w la toujou menm. Apre sa yo t ap gen, nou t ap gentan voye nèg yo fiziye w lontan frè. M tap gentan voye nèg yo fizye w lontan Sèl bagay m ba l ou si w kontinye ap vèni non m sou radyo Rès sa k rete yo m ap pale yo m ap lage yo Sèl sa m te ka di w frè m. Theriel Thelus anndan vant foumi an pou. Paske m te pale de majistra Kounye a majistra ap di oh l enskri an fo l gen medya k ap ekri pou li mwen menm medya an liy Kounye a gen ti Youri t pòt pawòl li m te k t al nan Louko maten an ki vin di ke se majistra pa nan gang Ou wè ti Youri Misye son nèg pou yo mete yon kote pou machin pa frapel m di n sa son danje misye ye wi son danje li ye wi kounye a sa w di tèt ou efektivman pandan chèf gang nan bay nimewo m al verifye efektivman nimewo misye se 37 94 50 88 paske misye te ekri m sa di Luckson chèf gang nan pa bay manti sou nimewo a vre. Aah mesye an e la ayiti pran ooh tacha ah bagay yo tris pa gen lespwa pou peyi a hein pa gen lespwa e la polisye a tap pale misye fache misye di yo e pa vre apa apa pawòl la. E Luckson di wè sa son ti lòsyè li ye wi. Bon pral wè la misye pral fèmen bouch li a jamè wi la. E Luckson di wè si w kontinye pale malè avòs ou gad yon pwoblèm mesye. Kounya chèf gang nan ap mete majistra o defi pou l kontinye pale. Si l pa vle l met po dèyè l toutouni nèt tou fè silans. Moun li ankou de sitwayen li ankou nan dyaspora a ki mete ansanm, yo peye on restoran pou bay polis yo manje. Nan li ankou restoran sa ye. Wi, wi. Yo di ok, pa gen pwoblèm. Yo fè kòmand manje pou nou. Wè, pa gen pwoblèm piske se se on otorite ki peye manje pou lapolis pou n ka travay. E pa gen pwoblèm. De konsa majistra. Non, se majistra menm ki te di sa. Ebyen. Nan lajan sa a pou peye restoran an, lajan Luckson ladan li. Majistra a mande Luckson lajan wi pou l peye restoran an. Pè tout bon w ap pale la. Majistra Kamo. Nou pral vin konnen sa. Nou pral vin konnen sa se lè nou wè yon premye jou pa gen manje, yon dezyèm jou pa gen manje, yon twazyèm jou pa gen manje. Nou poze kesyon sa k pase pa gen manje? E lè sa n ap aprann menm nèg savyen sa yo te soti sou lari a. Lè yo soti sou lari a yo vin fè fas kare avèk nou. Ebyen, nou frape avèk yo, nou tire sou yo. Likson gen de sòlda ki blese e ki menm mouri, epi misye di sa pa gen dwa fèt. Li pa gen dwa ap depanse pou bay lapolis manje, pou lapolis ap touye moun li. Paske lè majistra a t ap mande l lajan, se pa t sa majistra a te di l. Majistra a te di l ke jou yo gen pou yo soti sou lari a, l ap rele lapolis pou fè lapolis repliye. Gen koze, gen zòrèy ki pa genyen. Gen koze, gen zòrèy ki pa genyen. Yè kamo m lage audio sa pou. Epi tande wi. Sa polisye a di se sa Luckson di vre wi. Hahahaa polisye a di tout yo ap manje nan restoran Luckson nan a majistra a. Restoran Luckson a majistra a. Misye di ke manje yo pral koupe nan. Wè wè wè wè Bondye t sove polisye sa yo. Tande si Luckson te move nèg li te ka fè anpwazonnen nèg yo anba a tande byen wi manje nèg yo pral koupe nan restoran an se aprè nèg yo atake yon seri sòlda Luckson sòlda yo tonbe kounye a Luckson fache l koupe manje nèg yo paske w pa koupe branch ke w chita sou li an. Oh my God! Ou konprann sa m di nou? Banm fè n tande Luckson ankò. Menm si gen, misye tap tande radyo. Lè w fè odyo, fò w bese lòt radyo w ap tande a, chèf la. E ou k ap kòmande anba, men fò w bese lòt volim lòt radyo w ap tande a. Yeah Camo, m lage odyo sa pou w Camo. Banm di w Camo. Ou di ou pa konn pran pa avè gang. Jou yo di ou pa konn pran pa avè gang. Mwen chonje m vann nou 2 kamyon siman la jiskounya kòb yo nan men w poko janm peye m. M vann ou yon kamyon fè. Kòb yo nan men w la ou poko janm peye m kamo. Sa e mwen menm Luckson k ap pale avè w la. Mwen menm Luckson k ap pale avè w. E pa pale m te ka pale non. Men m oblije pale paske ou pale twòp tenten de mwen. Gen bagay menm si l ta vin fèt pito w ta rele m Ade w ta pale m. Ou ta rele m Ade w ta di m sa k gen men sa k gen. Ou pa gen dwa al vènen non m sou radyo konsa. E ou konnen nou te gen yon mo. Depo siman ki fèmen jiska mentnan bò kay Magen nan k poko ka ouvè a. Kisa k koz li pa ouvè? Kisa k koz li pa ouvè? M te konn vann ou siman ou te konn peye m. Apre m vin vann ou de kamyon siman yon kamyon fè. Ou di w ap peye m lè w fin vann ou pa janm peye m. Ou pa janm peye m. Nan tout sa, sa pa pwoblèm toujou, m rete stil zanmi w, nou toujou pale. Ou vin pale avè m ankò, di afè bay polis yo, ou di men sa k gen, men sa k gen, monchè pa gen pwoblèm, ou ka toujou kite nèg yo soti sou lari a wi. Men, fòk m ka vwe patisipasyon pa m ale pou polisye yo ka manje. Mwen menm m pran responsablite m, m di pa gen pwoblèm, men m ka m sa pa anyen, m ka tou vwe ti kòb ba ou pou bay nèg yo manje. Detanzantan m gon kòb map voye ba ou detanzantan m gon kòb map voye ba ou pou peye manje pou nèg yo e jounen jodia pou di wi ou pa konn papa avè gang ou pa konn pale avè gang Ou ka tande koze? Bon, mesye polisye yo m panse ke nap tande dayè n pa janm rate emisyon sa a m panse ke se yon sinyal ki voye lè n rive nan yon zòn ke n pa twò konnen oubyen menm si n se nèg zòn nan men zafè otorite dayè li pa pridan otomatikman yon otorite politik di w l ap ba w manje oubyen fè w yon seri de òf, se gang pa l l ap pwoteje pou w pa atake l nan zòn nan. Ou se polisye, w al travay nan yon zòn, asire w ke w gen mwayen pou w fonksyone. Se malerezman, e m panse ke sa li dwe soulve kòlè o kòmandman polis la. On polisye kap travay an pwovens, si nèg la nou deplase l nou transfere l, fò n ba li lajan pou transfè a. Fò n ba l mwayen de fonksyònman. Paske polisye yo manje twòp zagribay. M sonje lontan, mwen menm m te konn frekante sikilasyon anpil, yo te konn bay polisye yo manje nan DCPR. Kòrèkteman.